N a sonje m toujou di nou sa, lè w gen yon timoun ou pa ba l manje li pa ka pa renmen manje lakay vwazinaj. Lè w gen yon timoun ou pa ba l ti kòb pou l mete nan pòch li pou l achte sa l bezwen li pa ka pa visye. Pèp ayisyen jounen jodi a Humm yon tranch nan popilasyon an rive nan yon nivo, yo oblije kite tout sa k rele diyite dèyè, tout sa k rele entegrite dèyè, pou yo fè vizaj yo byen fennen, pou yo mande chèf gang k ap dirije zòn nan, silvouplè, ban m yon fou non, silvouplè, ban m yon ti panou non, silvouplè, ban m yon ti bagay non, yon ti kòb. Paske. Hey! Yo jèn, yo gen tout fòs yo sou yo, malerezman Leta pa akonpanye yo. Yo al nan lekòl pwofesyonèl, y aprann yon bagay, malerezman Leta pa lage yo nan lòt bagay ke fè leswivan. Ebyen, anpil nan yo ki pa fè le swivan men oblije kolabore avèk chèf gang ki nan zòn yo. Paske, demen se chèf gang lan k ap fè l manje. Aprè demen, se chèf gang lan k ap fè l manje. Jodi a, se chèf gang lan k fè l manje. Li pa janm wè Leta. Li pa janm jwenn akonpanyeman Leta. Ebyen kounya dipè ke se chèf gang lan kap fè sosyal devan zyel, se chèf gang lan ebyen kap edel peye lekòl pitit li, ebyen lè chèf gang lan mandel yon sèvis an retou li oblije bay li. Paske pwoblèm Ayiti a fò nale nan rasin jounen jodi a nou pral tande kòman Babekyou ap pale e ki aksyon l poze ou ka kont li men gon pa m pa kont li non. Pase tout moun sa yo ke lap distribye kado ba yo a, si ebyen li pat yon chèf gang poul te jwenn opòtinite poul bay yo, li pa tap jwenn yo pou bay yo e moun sa yo pa tap jwenn yo tou nan men leta. M pa di sa poum dedwane Babekyou kòm yon kriminèl non. Dayè nou tout konn pozisyon m sou kesyon banditism an Ayiti, m toujou mande lapolis lè w jwenn nèg yo pa arete yo paske pa gen plas nan prizon men tou fè lon fwa. Ou wè m pa ka vin la m ta defann yon chèf gang. Men, e leta, eske ou pran responsablite ou tou? Babekyou k fò fò fò fò a, se paske leta fèb. Jou leta fò, babekyou ap fèb. Jou leta fò, izo ap fèb. Jou leta fò, ti lapli ap fèb. Jou leta fò, vitelom ap fèb. Jou leta fò, chen mechan ap fèb. Jou leta fò, 400 mawozo ap fèb. E sa m vle n konnen? Se pa pwisan nèg yo pwisan vre? Se leta ki lese ale. Jounen jodi a, ou ka rayi nèg yo, men si y ap fè tout bagay sa yo, se paske gon vagabondaj di kote de Leta. Se paske nèg yo pa jwenn vrèman yon moun ki gen dwa di yo, ey mesye si nou fè sa men sa k ap rive nou. Olye moun nan ta fè sa, moun nan voye bal, voye zam ba yo, di mesye, de mesye te vle atake! Hein! Atake! Se sa! Paske pa janm genyen yon moun ki kapab rive pou di, bon, kiyès an Ayiti nan moman an, lè l pale, ou wè pawòl li gen pwa lou? Hein! Pèsòn! Paske menm moun k ap goumen pou entegrite yo, menm moun k ap goumen pou diyite yo, jounen jodi a, lè yo pale se yo plis meprize. Jounen jodi a, fòk nou rive yon lè pou nou pran konsyans, fòk nou rive yon lè pou nou wè se leta ki pwòp enmi nou. Babekyou monte baryè l nan Dèlma 6 wi. Li monte baryè l tout kote pou nèg ta antre e lè lapolis vini hum yo pa bloke anyen non. Yo rele dcpa ki se direksyon santral polis administrativ Ebyen kisa l fè? DCP a di polisye yo antre nan baz kounya a soti kote nou ye a retire kò nou nan kote n ye a nou bliye lè Simon a te mouri ebyen lè mesye Simon yo t antre yo t antre tout andedan fyèf Babekyou nou bliye jiskisi la gen k ap mache enspeksyon jeneral paske s on derespektan pou nou antre lakay Babekyou. Nan Delma 6. Babekyou son chèf. Li chèf pase nou. On nèg! Ki gen manda dèyèl. On nèg ki gen avi de rechèch dèyèl wi mezanmi. Li pi chèf ke Ariel Henry nan moman nap pale a la. Bon kesyon ou poze tèt ou. Sa vle di Delma 6 la tèlman gwo nèg yo paka annik. Mete delma 6 nan o yo pran misye, yo pa ka mete belè nan o yo pran mesye yo, yo pa ka mete vilaj dezye nan o yo pran, yo pa ka mete gran ravin nan o, yo pa ka mete ti bwa nan o, yo pa ka mete mesye 400 bawozo nan o, yo pa ka mete chen mechan nan o, yo pa ka mete vitelòm nan o! Olye yo fè sa se kanaran yo kite. ap pran galon Se kanaran yo kite ap pran jalon tou Se kanaran yo kite ap pran level Men nan ki peyi na viv Jounen jodia si w pa ka kenbe yon zam Ou pa gen enpòtans devan otorite yo Yo pa bezwen w paske ou pa ka itil yo nan anyen Moun yo bezwen yo sou moun yo kapab di ou wè demen Gade nèg sa a, al kidnape l pou mwen. Ou wè demen! Al fizye misye pou mwen. Nou bliye konvèsasyon yo jwenn antre Ève Foukan avèk Yonyon. Ève Foukan ap mande pou yo kidnape yon kad nan yon biwo transfè ann Ayiti. Kèt mesye. Epi l di, lè l nan men nou, m a di nou ki kesyon pou nou poze l. M a di nou sa n dwe fè. Si w fè sa, w ap pi bèl ke jan w te bèl avanyè a. On senatè wi avèk yon chèf gang kap fè popilasyon an mal wi epi kounya nap mande popilasyon an e fòk nou rete vijilan vè bandi. Nou menm fin mete yo anfas pèp la nou menm kounya voye pèp la a la boucherie mesye e nou konnen trè byen jou nou deside pa enpòte bal ak zam nan peyi a ebyen bay banditism nan tou fini wi. Lè lè yo ap tire ak lapolis, katouch yo fini. Kote yap jwenn katouch pou goumen, si nou pa enpòte? Hein? Kote yap jwenn? Zam ki nan men yo a, son wòch wi lap vin ye. Sa yo ka fè, se tire zam nan dèyè dèyè yon polisye wi, paske yo pap gen katouch pou tire. Nou byen konnen, yon bon maten, si nou leve nou pran konsyans nou di, fòk sa chanje, nou byen konnen sa tou chanje. Men nou prefere rete la, fè bay pitit pèp la bal nan tèt. Yon jou la jou mesye. Abòne kòmante like pataje mande fanmi zanmi fè menm bagay avèw moman an rive pou nou tande babekyou chèf gang dèlma 6 la jenèf an fanmi alye manyen yon manyen tout akouna Nan peyi matata. dayiti manman nan dyaspora manman nan tout sektè anndan peyi a manman nan tout katye popilè yo manman nan laprès Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout salye nou tout e koube li byen ba jodi dimanch 29 me a pou l di nou mèsi pou tout sakrifis nou fè chak jou Bondye mete pou kenbe lavi nan peyi Dayiti ak konbat pou fè lavi vini pi bon e pi bèl. Mèsi ak nou tout nan jounen espesyal sa ki se fèt nou tout. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout konn soufrans nou, doulè nou, peripesi nou nan peyi Dayiti. San nou, Ayiti te disparèt deja. San nou, lavi te fini deja. Pa gen pitit san manman, pa gen kouzen ak kouzin san manman, pa gen nyès ak neve san manman, pa gen frè ak sè san manman, pa gen parenn ak marenn san manman. Se manman ki vin grann Se manman ak grann ki manman lavi. E se nou menm menm ke fòs revolisyonè Je Nèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout deside onore jodi a pou moutre nou yon fwa anplis lanmou li pou nou. Lide. Fòs revolisyonè, G9 an fanmi e alye, manyen youn manyen tout yo, ta renmen fè plis, men yo pa gen mwayen leta, gouvènman ak sektè prive nan men yo. Se dlo n ap bat pou fè bè menm jan ak nou. Men nou chwazi batay akote nou pou ede nou reziste, pou nou defann dwa nou. pou nou viv tankou moun nan mond lan. Chak dènye dimanch nan mwa me, Leta ak sosyete a sonje manman yo. Men nou tout gen prèv ke fòs revolisyonè Je Nèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout sonje nou chak jou, menmsi li deside pa kite dat jodi an Menm si li deside pa kite dat jodi an nan men sèlman yon bann ipokrit k ap imilye manman, bat manman, kidnape manman, vyole manman, kraze ti komès manman e menm fini ak lavi manman yo chak jou ki mete. Jodi dimanch 29 me a, lidè Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout yo vle di nou, silans yo se konsyans yo. Silans yo pa vle di yo fè bak. Silans yo pa vle di yo abandone. Okontrè, silans yo fè nou grandi plis. Yo konprann plis, yo wè pi lwen, yo dekouvri plis toujou kiyès ki vrè enmi an. Chen ak chat mèt kontinye danse kalinda pandan yo wè nou fè silans. Sa pa vle di fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout aksepte yo, ni nan ri bò bay lanmen ak yo. Tou pisi manman nan 10 depatman peyi Dayiti a, sitou nan katye popilè yo, gen pou kaba. Kontak ap miltipliye, plis tèt ansanm ap mete, plis konpreyansyon ap devlope ak lidèchip pou sosyete a wè pi byen e konprann pi byen batay fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout lan. Pèsonn pap pouse. Jenèf devan, Jenèf mèt tèt li. Li konn ki lè pou l avanse ak ki lè pou l kanpe. E se pou sa, priyorite Jenèf apati jodi dimanch 29 me a, fèt tout manman yo, se fanmi yo, patikilyèman manman yo. N ap mache kontre pou yo pale ak pitit fi yo e pitit gason yo pou yo reziste plis toujou Pou ede nou konbat zak ensekirite sou lavi fanmi yo, sou manman yo, se nou ki ka ede fòs piblik yo fè l. Fanmi yo, manman yo dwe ralye pitit fi yo ak pitit gason yo ak koz batay Je Nèf la, ki se batay pou amelyore kondisyon materyèl ak egzistans moun yo, fanmi yo, manman yo. Batay sa. pap ka fèt sèlman ak ti kit, ti kòb bon kach ak ti fiyèt lalo k ap gagote lajan asenisman nan konivans ak ekip dechèpiyè politik yo. Bòn fèt tout manman, viv tout manman, viv rezistans tout manman, viv tout fanmi. E jodi dimanch lan la. Paske nou pral kòmanse fè distribisyon yo. Men, mwen vle moun ki pa p patisipe, ki pa p jwenn yo, konprann mwen. Sa nou wè n ap fè la, nou pa gen lajan gouvènman m sot di l la, nou pa gen lajan sektè prive nan men nou. Se zanmi nou Fanmi nou, avèk lidè ki nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye mwen yo mwen tout, ki ede nou reyalize sa nou wè k ap fèt la. Mwen konnen nou anpil. Lojikman, nou gen sèlman 200 recho la e pou kantite moun nou konnen ki nan popilasyon an sa pa sifi. N ap jis mande moun ki pa jwenn yo pou yo konprann nou. Men nou konnen nou ka konte sou nou, nou pa jwenn jodia, mwen espere nap jwenn yon lòt lè. Mèsi anpil nap kòmanse a distribisyon yo.